Ayy papi I dou gadon bwa kale mesye medam matmwazèl e mesye moun okap fè de kabès maten an byen bonè de endividi ki abiye yo byen serye an flannè yo monte moto yo gen zam nan men yo kisa yo ap mache fè nan bouk okap rale zam friz moun pou vòlè afè moun. Popilasyon an ki angaje l nan operasyon bwa kale ki mache ansanm avèk tout manchèt li pandan mesye yo ap friz moun pèp ayisyen pou yo vòlè zafè kretyen vivan mesye yo se tande yo tande yon bagay fè wing sa w tande a bwa kale nèg yo pa menm gentan desann sou moto a yo ba yo wach manman epi sa w tande a Pèp la voye w ale jwenn bawon. Rale chèz ou, m pral ba ou detay. Sa pi rèd pase mirak! Medam, matmwazèl e mesye, baz Gran Grif ki nan Savyen kidnape yon gwoup moun depi divès jou. Ebyen, gen moun yo boule, yo pa ba yo manje, yo maltrete yo. Pami gwoup moun sa yo, pèp ayisyen, gen yon tifi ki gen 15 lane ladan. Oh oh pandan mesye yo ap fete ou pral sezi tande sak pase wi tout otaj yo al fè wout yo Bondye mete yo deyò medam matmwazèl e mesye lapolis nasyonal pandan dènye moman yo la a pran dispozisyon fwa sa a yo deside pou tout bon sa ki rele vilaj de Dye a fòk yo fini ansanm avèl nan jou kap vini yo la a nou gen poun kanpe sou bisantnè a nap gade pwent lanmè a anba a rale chèz ou m pral ba ou detay. Ebyen fòk mwen di w dcpj arive mete anba kòd 2 fanm, medam sa yo kiyès yo ye silvouplè, yo se anplwaye Sogebank, medam sa yo ki vòlè yon total de 132 mil dola ameriken sou kont kliyan yo, pèp ayisyen rale chèz ou, nou pral ba wou koze nan Grandans, popilasyon an fè bwa kale sou 2 bandi pèp ayisyen, koze yo anpil, rale chèz ou chita konfòtableman Fouco zanmi info paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abone. E mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w fou. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te. Grann mwen konstwi yon pon sèl li menm ki ka pase sou li mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se fil areye ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen baryè a ba men kabrit la pa ka janbe l baryè a ba men kabrit la pa ka janbe l pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Lapolis nasyonal ap frape san kanpe nan baz gang izo. Nou raple nou dènyeman la misye tap ouvè kòl mwen m di nou bwa kale a bay nèg yo pwoblèm medam matmwazèl e mesye hahaha sal genyen lap woule kòl dèyè bout mi an konsa tankou cheni k pran nan nich foumi an se pou parèt tout kòw Parèt tout kòw jan nou gen pou parèt Falou, divèsyon wap fè? Hehehehe ala traka pou lave kay tè papa nan peyi sa. Frè se sè byen eme gad on lòt vide non enmi an wap tire hehehehe non e dim eske se mi an wap tire se pou parèt tout kòw jan w pwisan sa boul mikwòb la genyen l pè li pè lapolis konsa. Premye mikwòb mwen k pran pòz li pè parèt Falou ret dèmi fè divèsyon fè makak Ki koze sa E frè se sè byeneme sa k bèl nan istwa sè ke ajan pnh yo keyi yon sòlda mesye avèk yon M4 Hahaha Oh King Wad se lè m ap tire wòch sou mango an deyò. Wap selam ap keyi kachiman ak wòch pèp ayisyen lè ti zwezo ap manje kachiman mi sou pye epou wòch rès moso kachiman an dekole nan bòk la epil fè pòk atè al gaye ou pa fouti manjel ankò se konsaw lapolis keyi sòlda izo avèk yon M4 anlè. Oh my God la police mwah I love you so much kontinye frape epi nap tann nou pa bezwen wè okenn imaj degaje w netwaye nap tann bilan sèlman nou kwè nan ou e n kanpe dèyè w menm si w pa wè nou la manchèt nou la nap siveye nou an silans nenpòt ti grenn ki ta kouri nap sèvi ansanm ak yo. Moun okap fè dekabès pèp ayisyen. Ebyen nou felisite moun okap pou gwo aksyon sa. Nou bat bravo paske nou wè yo kanpe pou yo defann tèt yo fwa sa pa gen plenyen pa gen ret chita tann lapolis paske lapolis sa tout pwoblèm ni deja. li pa ta ka pran pwoblèm pa nou mete sou do l. Wi yo la pou soutni nou, men pèp ayisyen, premye moun ki la pou bay sekirite se nou menm e nou k pou bay tèt nou sekirite puiske nou konnen sitiyasyon an difisil pandan dènye moman yo la. Genyen 2 endividi nan Okap, medam, matmwazèl e mesye. Endividi sa yo Kisa yo fè se rale zam pran sa moun pote friz moun men lè yon moun rale zam sou ou swa pou ba li bous swa pou ba li telefòn swa pou ba li valiz etc si wap fè tèt di li kapab menm tire ou li pran valiz la lale. Imedyatman yon moun chwazi kenbe yon zam ilegal pou touye moun ou mèt tou konnen depi jou a ou tou siyen pou yo touye ou tou son bagay ki osi senp ke sa. Yon polisye ki la pou l sekirize epi l al rantre nan dosye louch l al touye inosan ou mèt tou konnen ou tou ekri sou tèt ou, yo ap tire w tou. On bagay ki osi senp. Pase ki frap par lepe, perira par le mèm pe pèp ayisyen, jan granmoun yo renmen di l. Ti mesye sa yo ki gen zam nan men yo, yo sou moto, yo ap mache friz, vòlè zafè moun. Men, lè madichon nan deyò pèp ayisyen, s on bagay ekstraòdinè. Ou ka sezi wè ou manje pistach pou gen bann epi kou fanm nan vini ou gen dyare lè w gen madichon dèyè w lè devenn nan dèyè w. Atò, pandan dènye moman yo la, gon operasyon bwa kale ki pa jwe depi l kwaze ansanm avè w se wach manman tou voye w al jwenn bawon. Mesye yo soti byen serye, abiye yo byen chèlbè medam matmwazèl se mesye yo pran lari, sa yo al fè, yo pral friz moun. Lè mesye yo rive zòn kafou abatwa, mesye yo ap friz moun nan lari a frèzesè byeneme. Sanzatann, sanzatann pèp ayisyen, on gwoup moun anvayi yo. Yo pa konn kote moun sa yo te. Se sak bèl nan operasyon bwa kale a wi. Ou pa konn kote moun yo te, se reto reto wè yo vrrrou, yo kouvri w. E depi yo kouvri w tout nanm ou vole sou ou bliye kote detant lan ye pou apiye pou tire. E la l di a. Nou sonje dènyeman gon operasyon ki fèt nan fouch a bandi ap vole pase nan fenèt depan lè yo ap pran bandi. Se kòm si jan moun yo anvayi kote bandi yo ye a pèp ayisyen se sou pwent pye yo mache. Se sak gen nan bwa kale. Le yo anvayi ou pa konnen. Le bwa kale nan men ou pa konnen. Le po bwa chape nan men ou pa konnen. I just rete l kale. Ou ap pose tet ou kesyon ki le po a gentan sot sou li. Ou pa ka ou pa ka konprann ou pa ka we. Pandan mesye yo ap friz moun pep ayisyen popilasyon a debake Jan pastè manchèt te di l, mete manchèt ou sou bò goch, epi lè w ap rale l ou tou rale l a men dwat la wing! yon sèl rale, ebyen se konsa popilasyon an wing! li fon sèl rale, mesye yo tou chita sou moto a pèp ayisyen menm tire yo pa gen tan ti yon katouch sa w tande a e manchèt k ap tonbe, m di w manchèt k ap tonbe. Apre sa, yo limen dife, frès e sè byeneme, yo prepare founo pou mesye yo, yo griye yo a 1500 degre sèlsiyis, epi yo voye yo bay baron, medam, matmwazèl e mesye. Imaj yo chokan, dezole nou pap ka poste yo la, men si tout fwa ou bezwen wè l, w ap jwenn yon link telegram nan deskripsyon an, w ap kapab wè pèp ayisyen. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl, medam matmwazèl se mesye nap rantre nan departeman latibonit peyi a ki sa ki pase se ke gon mirak ki fèt monchè sa son mirak ekstra òdinè bandi nan baz gran grif nan jou pase yo kidnape yon group moun Moun kap pase sou wout la, kap rantre nan nò. Kidnapè yo kidnapè moun sa yo pa bliye dènyeman, gon kantite moun yo kidnapè, yo pa bay moun yo manje, yo pa ba yo dlo, moun yo mouri pèp ayisyen yo pran yo yo al lage yo nan ti rivyè, latibonit. Yo lage yo nan simityè ki tou pre yo a, ay moun yo mouri, yo pa ka reziste yo fè plizyè jou grangou, granmoun pèp ayisyen. Donk kounya la, lè ke mwen menm m gen chans kwaze ansanm avèk kriminèl sa m pral arete l mennen l lapolis, pa gen le chwa se bwa kale m ap ba li, bay fè m soufri twòp, e vre? Arete l mennen bay lapolis pou al fè kisa? Pou al fè kisa? Moun mwen l vin touye l ap leve l? Depi w, depi ou pran desizyon pou touye moun ou mèt konnen Se moun kap touye w tou, yon bagay ki osi senp. Ou mèt met sa nan tèt ou se klè pèp ayisyen. Ki frap pa rlepe, pe rira pa rlepe. Ou pran desizyon pou kidnape moun, pou maltrete moun, yo ap maltrete w tou, wap mouri nan menm kondisyon an. Menm nan labib li di l. E letènèl menm ale pi lwen l fè konprann ke Li padone peche men wap peye konsekans lan kanmenm. Ebyen medam matmwazèl se mesye, mesye sa yo ki kidnape yon group moun. Yo mete moun yo nan yon kay. Yè jedi a nan aswè te genyen yon fèt ki tap fèt nan baz la. Youn nan yo tap fete. Bon tout al nan djaze, sak sou, ou konnen yo sot vòlè yo gen lajan nan men yo ap fete. Ebyen pandan yo ap fete pèp ayisyen, Moun yo ki te fèmen yon kote, tout nèg leve yo al nan fèt, ebyen moun sa yo, yo tou lage pye yo, gen ti granmoun, gen moun ki temwanye ki fè konnen yo maltrete yo, gen yo vide kawotchou sou yo pèp ayisyen yo boule yo, Donk aktyèlman la a, yo ap pran swen gras a Dye, e pami moun sa yo yo te kidnape, te gen yon ti fi, donk pèp ayisyen yo rantre lakay yo pandan bandi yo t ap fete. Donk sa s on gwo gwo mirak, paske nou konnen sitiyasyon an difisil, pou jan ke popilasyon an ap mache sou bandi yo, Donk, lè w tande bandi yo pran yon gwoup moun, monchè m pa kache di w, yo fè yo peye. Men nou menm popilasyon an, nou pa genyen pou ke nou lache bay, se toujou kenbe mouvman an, paske, menm jan l di nan labib, reziste ak dyab la, l ap rive kouri pou ou. Donk, nou se de sitwayen pezib, nou gen dwa a la sekirite, dwa a la sante, dwa a lavi. Donk bandi paka ap pran pye sou nou fòn kase mete nan bòl bandi yo ba yo sa yo merite mete yo kote yo sipoze ye osi senp ke sa donk medam matmwazèl e mesye jan ke moun yo arive libere sa fèm raplem yon ti istwa gon ti granmoun ki te ret bò lakay la epi gon jou li tap esplike nou Sa ki te rive l, kòman l te delivre, bon, li pa t timoun piti tou, se sa l te fè nou konnen. Ebyen, sa ki pase, frèzesè, pandan li t ap travèse pou l antre Limon, sa vle di sou fwontyè ant Ayiti ansanm avèk Repiblik Dominikèn, lè l rive nan yon zòn ki rele Twa Ma, li te anviwon nevè pral nan dizè diswa. Men li wè si l pran wout la, li pral fè nenpòt 4 a 5 èdtan ap mache, sa ka rive l kwaze avèk move je nan wout la, li di l pap pran wout la lè sa, prefere l tcheke sou wout li yon bon samariten, epi la dòmi lakay li, epi lè l fè 3 zè di maten la leve pou l fin fè rès chimen an. Ebyen frèzesè byeneme, Nevè vre, li wè gen kote lanp limen, epi l frape, li rantre, l di onè, Epi yo vin ouvri baryè pou li, nan deyò kòman baryè yo fèt, donk tout zòn nan nèt klotire swa ansanm avèk kandelam epi devan kote baryè a ye a gon seri de bwa yo kwaze pèp ayisyen. Yo vin ouvri pou li epi l di men kiyès li ye, men ki kote l prale epi li wè l on ti jan ta, li bezwen on ti kote pou l dòmi pou l pase nwit la. Epi gon ti pitit ki te nan kay la frèzesè byeneme. Yo leve ti pitit la, yo di ti pitit la al chache yon ti kivèt pou l bay granmoun nan, chofe dlo pou l bay granmoun nan pou li lave pye l pou li ka al kouche. Epi pèp ayisyen, granmoun nan te gen yon pantalon long sou li epi bòt li nan pye l, ou konprann. Epi kounye a la ti pitit la fin chofe dlo a, yo mete yon kantite dlo nan kivèt la, epi granmoun nan mete pye l nan kivèt la epi. Yo melanje dlo, epi lè granmoun nan fin mete pye l, epi li touse pye pantalon an. Touse l touse pye pantalon an, epi ti pit la chita devan granmoun nan l ap gade, granmoun nan k ap lave pye l. Epi li tèlman gade granmoun nan, granmoun nan kontinye ap regle koze l, li pa di ti pitit lan anyen. Epi li pwoche, li manyen pye granmoun nan. Men pye granmoun nan chaje ansanm avè plim. Epi pandan lap pase menl nan pye granmoun nan konsa l fè oh bondye gade mizè m pral pase aswè a hehehehe gade mizè m pral pase aswè a non bondye kounya la granmoun nan di kòman wap pase mizè a mesye a e pa papaw kòm son mesye ki te vin ouvri pou ti granmoun nan li di wi. Li di kimi zo pral pase aswa. Yo ap bat ou? Granmoun nan ap pale avè ti pitit la. Li di non. Pou valè plim ou gen nan pye w, koman m pral fè grate w? Hehey! Pèp ayisyen granmoun nan tou pa di ti pitit la anyen ankò. Li tou retire pye li nan dlo a fason li tap tranpe pye l pèp ayisyen pase l mache anpil. Ou konprann? Anba pye a dous konjan lap kite l nan ti dlo a, ti konprann kòm ti dlo a cho. Granmoun nan retire pye l nan dlo l seche pye li, li mete vye chosèt santi li, li foure bòt la, epi kote yo te di l rantre a l rantre. Men rantre l rantre a l pa rete, granmoun nan soti. Ou konnen, nan zòn an pwovens chaje gon seri de gwo gwo pye bwa, nan lakou a gon pye mango pèp ayisyen, granmoun nan monte pye mango a, li ret anlè a. Lèl pral fè onzè minwi. Se gadel gade moun ap reyini moun ap reyini tab ap ranje men bay si. Si ke granmoun nan ka wè sa se paske li pa li gen sou li pa e pa tout moun ki kapab wè jan de preparasyon sa yo pèp ayisyen. Granmoun nan rete li wè gon moun ki parèt nan kafou a ki tao ki taye banda ki vin a gwo chodyè wòb yo ti sèkèy madoulè yo ap danse tab ap ranje gade non gwo festen andedan. E lakou a lach anpil ou konnen an pwovens. Gwo lakou, gen pou leve nan maten ou kòmanse bal a sizè wap fini a setè. Tèlman lakou a anpil. Wap bale devan pòt jiska gran chimen. E pi, lè granmoun nan rive yon moman, onzè edmi pral nan minui pèp ayisyen, kout flach se, chchchchch, kout flach! Te gen jaden mayi yo ap chèche, kiyès yo ap chèche? Granmoun nan yo ap chèche wi, yo pa wè granmoun nan. Ouvè pòt mande ki kote y fè la ki kote granmoun nan te monte pye mango li kache ebyen lè l pral fè twazè pral nan katrè pa bliye kòk ap chante menm si w pa gen mont w ap kapab kontwole lè a granmoun nan desann pye mango lè sa tout moun fin vole al fè wout yo Li desann pye mango l frape pòt, li di mèsi anpil wi, m ale tout moun sezi yo di ok pa gen pwoblèm granmoun nan ranmase pakèt li l ale kote l ta prale pèp ayisyen enben se depi lè sa li pran dispozisyon pou l pa mache nan nenpòt lè pèp ayisyen donk. Nou di Bondye mèsi paske moun sa yo ebyen arive jwenn liberasyon yo san se pa lapolis, san se pa bandi yo ki lage yo, donk se pandan yo ap fete pèp ayisyen epi yo lage pye yo, yo rantre lakay yo aktyèlman la a yo ap pran swen. N ap debake nan departeman Grandans, popilasyon an fè gwo gwo kou, medam, matmwazèl e mesye nan senkyèm. seksyon kominal komin Pestèl nan Duchiti, popilasyon an arive depoze lapat sou 2 bandi. Bandi sa yo ki te fè pati de yon gwoup 8 bandi nan jou pase yo lapolis te arete 6 te gen 2 ki te rete anba raje a ou konnen depi popilasyon an pran ou pa gen kesyon men nou bay lapolis bwa kale li. Donk sa w tande a, yo kenbe mesye yo, yo ba yo bwa kale. Aktyèlman la a, 2 sa yo rive kay bawon anvan, pandan 6 lòt yo menm, yo rete nan men lapolis. Ala traka pou lave kay tè! Ou wè gon kafou n ap rive nan peyi a? Bandi gen pou l wè moun sèlman l pete kouri l lage kò l nan bakòp polis. Bandi yo gen pou yo ap kouri yo ap di lapolis sekirize m, pandansetan nan jou pase yo, yo t ap pèsekite lapolis. M antre ale kreyon make wi. Gon kafou nap rive pèp ayisyen tèlman bandi ap pran bwa kale nan men popilasyon an yo ap kouri ou wè lè yo ap chèche fon sak bò on komisarya yo ap rete sensèman yo ap rete bò on komisarya ay depi yo ta santi gon moun ki mal gade yo ap fwoup yo kouri yo antre nan komisarya. Oh sezi wè sa. Ay jan bagay la ye la imajine w 6 nan men la polis 2 sa popilasyon an pran l tou di yo ok ann tou fin as ann tou fin sa w tande a yo voye yo bay bawon. Toujou nan departeman grandans nan komin ans de no pèp ayisyen nan twazyèm seksyon kominal bochimalèt Lapolis vide atè yon prezime bandi. Bandi sa ki ta soti nan baz 5 segond vin kache nan zòn nan. El te gen zam nan menl wi. Se nan echanj kout bal ansanm avèk lapolis, lapolis tou echanjel ansanm avèk bawon. Ou konprann dosye a. Donk aktyèlman la a lapolis ap frape pandan popilasyon an bò kote pal li menm lap frape bandi yo san kanpe. Medam, matmwazèl e mesye, ebyen operasyon bwa kale a kontinye ap pousib chimen l. Nou gen yon sitwayen la a ki ta pale nou sou dosye a. Sitwayen kòman w ye, kòman w konprann mouvman bwa kale a, eske bwa kale a anfòm, ki sa w wè l merite? Avan m kòmanse, m ap pwofite okazyon sa a pou m voye senpati mwen bay lafanmi Louis. Kervens Louis di Keke ki pèdi gran frè li nan lannwit mèkredi pou ouvè jedi maten ki lachman asasine pa yon konplo madanm li avèk yon lòt ti zanmi ke madanm nan te genyen. Waw waw waw se tris. Map swete bon kouraj kòdoleyans ak la famiy lui ak keke baz delma 38 ok jodia pou jomo fon konsta wi gon mouvman bwa kale men mouvman bwa kale sa li rèk li poko mi. Ok. Sa k fè sa? Kòman nou konprann n ap fè yon mouvman Bwa Kale pou se ti makak yo sèlman n ap manje epi nou kite gwo makak yo? Se lave men sye atè. Donk sa ka rive n kite gwo makak yo pou n fè desè, sa w panse gason? Si nou detwi ti makak yo e nou kite gwo makak yo, gwo makak yo ap toujou ponn ze, plizyè milye ze epi pou kale plizyè milye ti makak. Se gwo makak yo pou nou pran avan. Enben kounya la ede nou frekon nan batay la pou n jwenn gwo makak yo. Eske w konprann garçon? Se gwo makak yo pou nou mache pran tankou Ariel Henry. Ooh Ariel son gwo makak ann ale ban nou ban nou rès non yo garçon. Tankou Frantz Elbe. Ban nou ankò sa fè 2 makak. Tankou minis jistis la. Sa fè 3 makak. How do we say makak? E pa an anglè non m sonje an anglè monkey m kòmanse bon nan anglè a non kòman yo di makak ok femine de makak pèp ayisyen femine de makak pase mini jistis la pa ka makak. Nou pa ka kite gwo makak sa yo. Nou gen gwo makak siwo libanè yo tou. La fami m, Brandt, Meuse, Dadesky, Dip, elatriye. Bon m 4 gwo makak a koulè. A rele makak blan. Gen makak nwa, gen makak blan. Ok an avanse. Jodia nou pa ka kite gwo makak yo epi pou se ti makak yo nap detwi pandan nou pandan nou panse ke nap detwi ti makak yo e pa vre nou pa detwi ti makak yo vre ok lè nou manje ti ma yon ti makak menm lè nou ta manje 1 milyon ti makak gwo makak yo ap toujou ponn plizyè milya ti makak yo menm ok yo gen lajan nan men yo yo gen pò nan men yo Yo gen pouvwa nan men yo, yo gen kò gwoup nan men yo, yo gen tout sa yo te dwe genyen nan men yo, sa vle di pèp ayisyen reveye nou. Jodi a se pa ti makak yo ki enterese nou la. Bwa kale a dwe kòmanse a travè primati. Ok gason, men mobilize. Mobilize men fòn trase chemen an ou konnen ya dè peti makak kap anmède nou ki bloke nou nan geto yo fòn elimine sè peti makak dabò ti makak gang yo ha nan geto yo gen bon moun men gon seri de ti makak ki anpeche nou soti sè peti makak nap pre yo pou nou pase a rele fè pasay ti konpran gason. Bwa kale a dwe kòmanse atravè sogener. Ooh ou ap vini ou pat la gason lajan nou yo yo manje epi yo pa ban nou kouran. Bwa kale a dwe komanse a pati de gwo makak yo. Ok ede nou ede nou fè lis la pou nou gason nap rive sou yo konnen fòn komanse anba poun monte. Se gwo makak yo ki pwoblèm, se yo kap enpòte zam, bal, kap voye lajan, kote ti makak, ti makak yo pa konn vwayaje, jan Vitelòm te di l, li pa enpòte, li pa ekspòte. Men y stipid tou, y stipid, men poukisa lè yo pote l ba li tou l pa fann tèt yo avè l, yo patisipe tou gason. Yo viktim an menm tan yo patisipe. Jounen jodi a yo stil kontinye pran an nan men yo. E la l di a wi. E la l di a. Lè bandi a di m o wi pou m konprann li. A kisa m pral konprann li. Yo pa ka pot zam ba ou konprann se itilize yo ap itilize w. E pi lè yo pote l ba ou pa tou rè nan tèt li. Ou fon bwa kale sou li. Kriz boulit mwen popilasyon an t ap bat bravo pou ou. Jodi a, si n ap fè yon bwa kale, ann fè yon bwa kale pou n retire peyi a nan sa l ye a. Ann fè yon bwa kale pou n fini avèk gwo makak yo. E ti makak yo, kòm sa abitye fèt nan lòt peyi, o Brezil, ti makak yo, gen ti makak, gen ti makak nan ti makak yo. Gen bagay nou ka fè avè yo. Tankou. Jan Divalye te konn fè, arete yo, lè gen konstriksyon leta, se yo menm ki, se yo menm ki, kap bat mòtye, se yo kap moute blòk, se yo kap fè tout bagay. Ok. Gen bagay nou ka fè ak ti makak yo. Pèp Ayisyen, ann fè yon vrè bra kale. Yon bra kale pou n sible vrè sib yo. Pou n sible gwo makak yo, non pa sèlman ti makak yo. Mèsi laprès. Ok garçon merci beaucoup sa vle di la pou ou bwa poko natirel bwa atifisyel la vle di bwa kale a gen ti pwa yo pase sou li gen ti leo mesi bwa bwa pa natirel ok pèp ayisyen ann wè koman nou ta mete bwa pi natirel toujou selon sitwayen an frèm ak sèm kap koutem ebyen se moman pou nou debake nan labank kisa ki pase kitem montrew yon foto. Medam sa yo wap gade la a, yo ap travay nan Sogebank. Aktyèlman la a, medam, matmwazèl e mesye, yo nan kwizin dcpj, dcpj ap kwizine yo. Rezon ki fè yo anba kòd, ebyen pèp ayisyen, Medam sa yo, yo detounen yon total de 132 mil dola ameriken sou kont kliyan yo. Biwo afè finans ak ekonomik polis jidisyè mare 2 anplwaye Sogebank pou detounman lajan kliyan yo pèp ayisyen. Selon enfòmasyon nou genyen, 2 anplwaye sa yo youn ki rele Sen Pòl Dafka a, ki se sipèvizè kès e lòt la rele Catherine Baochi ki se direktris operasyon. De vòlèz sa yo pèp ayisyen, yo retire yon total de 132 mil dola sou kont divès kliyan. dcpj mare yo pou vòlò ak asosyasyon malfèktè men non malfèktèz lapolis hahahaa aprè divès kliyan te fin depoze plent nan dcpj di yo sa ke yo ap sibi nan sogebank ebyen rapidman Dcpj ouvè ankèt epi sa w tande yo pral mare 2 medam sa yo. An atandan, yo chèche lòt konplis yo ki te gentan lage pye yo men yo gentan pran 2 ti grenn sa yo mete yon kote pou kounyeya yo nan kwizin dcpj yo ap kwizine medam yo pandan ke dcpj kontinye Ap kontinye travay li chèche lòt ki enplike pou fè salad met sou de peti poulè sa yo pèp ayisyen. Medam matmwazèl e mesye ensolit nou pou jounen jodi a ou kwè se koze non sa resi pi rèd èske ou wè nan ki mizè moun ye pou yo chaje telefòn nan peyi dayiti kote edh sa pa egziste ankò. Ann gad videyo a. Edh kenbe la. Kenbe la edh. Kenbe la. Kenbe la. Pa lage. Kenbe la edh. Fè biznis tande ti mesye. A la traka papa. Medam matmwazèl se mesye an palan de edh. Gade videyo sa ansanm avè m. Humm. Sa se santral elektrik ansyen prezidan Jovenel Sa se santral elektrik ansyen prezidan Jovenel Moise te konstwi nan komin Carrefour. 60 megawat ki ta pral alimante tout zòn metwopolitèn nan. Men ou raple ou pèp ayisyen, gwo zotobre nan peyi Dayiti te deja di prezidan Jovenel Moïse, ou wè dosye kouran sa ou cho ladan, si w pa bay vag ebyen w ap mouri. E raple ou pèp ayisyen, Dimitri Vob t ap touche 12 milyon dola chak mwa! nan dosye kouran sa. E lè prezidan an koupe kontra, ou genyen Andre Michel ki tap di se pèsekisyon jounen jodi a, men l nan pouvwa. Bèto Dòse nan jou pase yo ki revoke nan trafik zam ak bal avoka Dimitri Vob. Sa vle di yo tout patisipe nan gangsterize peyi a. Dimitri Vorbe te menm kanpe l di konsa, Ki kote pèp la pral jwenn kòb pou l peye kouran 24 sou 24 tandiske kit peyi ap boule, kit gen loray, kit gen tanpèt, chak mwa 12 milyon l toujou soti nan brh frè se sè byeneme? Èske w konprann? Ebyen, lè ke santral sa ta pral inogire nan dat 5 me 2021, Depi nan premye me gon batay ki deklannche nan Matisan. Bon, nèg yo deklannche yon batay mèt gang yo pèp ayisyen. E aktyèlman la ou kapab wè se mèt gang yo ki sou pouvwa, mèt gang vilaj yo ki sou pouvwa. Osi senp ke sa. Donk, medam, matmwazèl e mesye, aktyèlman. Santral prèske abandone, pa gen okenn travay ki fèt, anplwaye ap kalbende, sekirite ap jwe domino, tandiske popilasyon an bezwen kouran gon chalè anraje aktyèlman nan peyi Dayiti. E m pa kache di ou si w gon frijidè lakay ou nan peyi Dayiti, si w gen fig pou mete mi, mete l ladan, si w gen zaboka, mete l ladan pèp ayisyen, nan de twa jou l mi tèlman l cho, Son bagay ekstraòdinè wi. Ebyen frères et sœurs bien aimé pou ta wè nan ki eta santral elektrik sa ye monchè franchman wap met de men nan tèt wap mande kòman nèg yo fè kriminèl konsa nan peyi dayiti donk mèdam matmwazèl e mèsye ou kapab konprann sa ki tap fèt la se pou gon seri de moun lè ke gen refòm kap fèt, lè ke yon prezidan vini ansanm avèk plan pou ke gen devlopman ki fèt, li pa bon pou yo, yo ap fè tout sa yo kapab pou yo touye prezidan, ebyen aprè moun sa yo menm, yo merite yon ti bwa kale, yon ti bwa kale dous, yon ti bwa kale melanje ansanm avèk siwo dòja, ba yo sa yo merite nan gou Bondye! Yo merite yon ti rakale filange pèp ayisyen konn wè lè w ap filange filè bèf ou byen filange yo pou mete ti sèl pou yo fò w fè yo kite kriminèl donk jounen jodi a ou nan bezwen ou pa ka jwenn sèvis se nan mizè pou chaje telefòn chalè ap touye w frijidè w ap fin kraze epi men santral la la ki pou bay sèvis ebyen gon seri de nèg ki pa vle peyi a gen kouran paske fòk yo kontinye vann jeneratris yo. Ebyen sa ki pase yo kanpan kwa? Moun ki vini ki prezidan ki gen volonte pou fon seri de bagay nan peyi a, yo ap touye l paske sa k ap fèt la pa nan enterè yo. Medam, madmwazèl e mesye sou chimen nou, nou te gen chans kwaze ansanm avèk kèk sitwayen. Sitwayen sa yo te eksplike nou depi nan mwa novanm bagay ki rele kouran yo pa janm wè l konsa ansanm aje yo. An nou tande ansanm. Non pa gen kouran menm. Bon nan nenpòt 6 mwa li pa gen kouran nou wè si kouran bon isi a. Tèlman nou pa gen kouran ou wè se avèk pano nou nou mache nou chaje ti telefòn nou ti radyo nou. Ou wè menm tout soudou parapli anlè a tout se pano ki mèt anlè a. Pa gen kouran pa egziste pou nou lwa lwa konn si n ap viv nan yon peyi tou nou pa rele wè yon dirijan. Men yon ti dlo glase pou yon peyi kom nan tou ki lage lib tout moun degaje w jan w konnen. Pafwa gen gouvèlman k vini yo di bon yap fè tout mwayen posib, dilijans, yo voye anpil slogan e gen nèg menm ki parèt kom politisyen yo di bon yo pral fè yo pral bay enèji yo pwomèt pèp la pou yo bay yo enèji pase yo toujou pran yo moutro menm. San enèji yon pèp pa ka viv. Men lè w wè yo fin pran pouvwa, ou wè se yon lòt bagay nèt diferan ke yo fè. Pafwa menm yo konn bliye dosye a. Sou Michel Martelly, lè Martelly te vini, li te pran afè enèji e elektrisite a kòm yon priyorite pou li. Bon, sa kòm si li pral goumen, l goumen, l goumen, li fè tout lòt bagay men lè l prale, Li fè konnen li di a fè e nan tout e li te gen yo li di w eletisite a li pa manyen li. Si l manyen li, li te kapab mouri menm. Men kòm si w wè, ou santi afè eletisite nan peyi Dayiti e son politik e ki pa kapab e akonpli. Bon, pou le moman la, Jovenel vini ankò, Jovenel fè yon pakèt bagay, moute desann, li pral bay kouran sou 24 sou 24. Tout moun kontan, yo di bon nou pral resi viv. Bon, lè w gade ou wè se yon bagay nètman diferan. Jiskaske l mouri, anyen pa janm fèt. Bon pou le moman la sou nèg yo rele e e kòman yo rele minis sa a bon. Bon, m kon premye minis men m bliye m bliye non li. Yo rele l Ariel, Ariel. Bon, depi lò a mwen menm m gen konbyen mwa la, kòm e nan lari a m fè vi mwen. Bon, m antre, lè m antre se ti enèji pa m. Mwen fè achte ti fil mwen. E bon afè eletrisite a m pa m pa wè sa. M pa wè sa nan kay menm depi konbyen mwa la m pa wè sa. Bon finalman e kòmsi genlè y antere sa nèt. Sitwayen eksplike nou non, depi kilè ou wè gen kouran anndan peyi a? Bon monchè, bon monchè yo tèlman pa bay kouran an lontan, nou pa nou pa ka panse depi kilè yo bay li a depi kilè yo pa bay li. Wè m nan mouvman dlo a la. Se tou glase m oblije pran l, dèfwa lè m achte l li pa tèlman glase e fre l fre, m oblije kouri pwomennen nan lari an pou m pase l byen rapid pou l pa cho nan men. Sa vle di menm glas m pa te ka achte met sou li paske sa m ap fè sou li an si m al achte glas met sou li m pap fè anyen menm. Ou pa ka aplode pi kilè w wè kouran an nan komin kafou? Bon, pou zòn Bizoton an la, yo te fè n wè kouran yon sèl fwa. Bon, dat Pak la pase, jou sa yo toujou gen kouran. Nou panse t ap gen kouran, bon yo pa bay li menm. Yo pa janm bay li ditou ditou? Non, yo pa janm bay kouran. Donk, ou kapab konprann, pèp ayisyen, popilasyon an nan bezwen, santral elektrik la la, men, malerezman. Popilasyon an pa ka jwenn sèvis. Medam, matmwazèl e mesye Bwa kale nan Vilaj de Dye Lapolis Nasyonal ak Lame Dayiti mobilize monchè zòn sa ki rele Vilaj ki bay pwoblèm. Donk Yo di sa, fòk yo fini ansanm avè l. Ebyen yo mande ansanm avèk divès jounalis, medya an liy yo silvouplè, pa desann anba a, kite lapolis fè travay, pa al fè live paske ou ka ap fè live la vre pou kapab montre. fanatik men pa bliye gang yo yo tou yo menm yo sou rezo sosyal yo konsa yo ap kapab lokalize lapolis donk ti mesye silvouplè fè anpil anpil pridans. An palan de vilaj de Dye li enpòtan pèp ayisyen pou nou tande kòman mesye sa yo pral tonbe kòman izo pral fini Koman ti lapli pral pase ou kwè se koze kote ti jan ti jan di nou non sak pase nan dosye a ban nou ti limyè kisa lwa yo dou pase pandan dènye moman yo la pèp ayisyen nou oblije kontakte tout pou nou konnen koman bagay la ye ou konprann. Ayayay ti jan. Gen moun ki pral tonbe. Bagay tèt li ka kole. Gen moun li pral tonbe. Gen moun ki pral tonbe. Gen moun li pral tonbe. Ok ok. Moun nan sektè prive. Moun nan sektè prive k pral tonbe. Yeah. Gason m izo pap gentan kouri. Izo pap gentan kouri. Gason m izo pap gentan kouri li kanpe an grenn nan moun nan bagay men mwen gason m izo kap fè m rezistans gason m apli kap fè bri. Ti lapli kap fè bri. Gason vitelòm. Gason vitelòm. Yo pa lwen tonbe. Yo pa lwen tonbe. Bidip bidip. Ooh kaka kara kaka. Non, wè jou sa pèp ayisyen. Nan brasri nasyonal map desann mwen menm pou mal bwè. Se pou map bwè pèp ayisyen epi pou poum tou ap gade kot yap fè kleren an. Poum tou gade kot yap fè biyè a pèp ayisyen. E konsa poum bwè. M pa konnen lèm fin bwè si se nan anbilans yo a mennenm lakay mwen. M pa bezwen konn anyen men se poum bwè pèp ayisyen. Lè yo pikem pou yo wè sa alkòl la kap soti huuii ayayay gen Bondye. Gason louko Men ki moman ya nan pral komanse gason Nan soti nan pid Nan sid Gen yon gwoup moun kap soti nan mwomwa Gon gwoup moun kap soti nan sid Lwa resi wè klè. Ap genyenm anpil m inosan moun ki pa men pi ki pa nan bagay kap tonbe gason. Gason m ou ko bagay an pa bon anpil non gason ooh. Gason m ou ko. Donk, Ezayi Sezar ansanm avèk divès patizan, senpatizan, plis madanm ni, te debake, raple ou nan jou pase yo, ebyen, divès ajan dcpj te arete Ezayi Sezar sou wout Dèlma. Ezayi ki sa k pase? Puiske nou wè gen yon manda k ap sikile sou rezo sosyal yo fè kwè ke ou genyen konplo ou tap monte kont la surete de leta bon pa konn ki leta ban nou ti limye sou dosye sa garçon. Kont ki kalte moun li ka fè menas kont li ki kapab fè konplo pou jete l sou pouvwa? Men èske w twouve dosye sa gon men kache ladan? E leta ayisyen par le bye de Henri Doktè Ariel Henry? Doktè Ariel Henry ki Jack Lafontan se komisè gouvènman an e m pap di men kache paske yo parèt tout figi yo imedyatman w vin arete yon moun Ou pa gen matyè pou kenbe moun yo. Ou vin lèd. Kòman w imajine w pral arete yon nèg sou baz ke l fè konplo kont ou? E w pa gen okenn prèv. Omen w t al fè yon, ou t al mande yon jij depè ale lakay mesye a, al fè yon pèkizisyon. Lè w jwenn pa egzanp nan pèkizisyon, ou jwenn, ou jwenn, ou jwenn. Ou jwenn zam, ou jwenn bal, ou jwenn tout yon seri de bagay, lè sa ou ka di moun nan fè konplo. Ou ka akize moun nan de konplo. Yo pa menm fè premye pa a. Premye sa pou yo te fè, se te tann m ap pase fouye mwen. Si yo t ap mete yon zam nan moto a, yo t ap mete yon zam nan moto a. Si yo t ap mete yon zam lakay mwen, al nan pèkizyon lakay mwen, al fè pèkizyon lakay mwen. Ou wè tip kem ye a? Direktè jeneral lapolis konn vini ap banm zam. M pa aksepte. Mwen menm. Yo konn dim ke Ezra ou pa ka ap mache san zam. Sa pa enterese m. Zam a few pa enterese m. Ou imajine yon nèg tip de moun tankou m. Bandi kwaze avèk mwen bay zam goumen avèk yo. Ay zanmi kote kote ti jan kote ti jan ta ye la. Kote tijan ta ye kounye a la pou Ezayu ap rale zam? Monchè, sa ta parèt biza. A a. Gen bagay ou pa menm bezwen di nou menm. San zam, m pa kwè nan zam. Kòman m pral fè nan konplo? A kisa m pral fè konplo a la? Poukisa? Konplo pou kisa? Kòmsi yon tip de moun tankou m pral fè konplo pou m jete Doktè Ariel Henry ki gen tout otorite sa, tout polisye, tout kalite militè bagay dòdè l, m pral fè konplo? Ki bò m pral fè konplo sa la? Alò komisè gouvènman an, sibstiti komisè gouvènman an, te wè Balas te tèlman konn nyezri, li di Ezayi, antre lakay ou. Il n'y a pas matière. Pou ou se yon manèv politik? Vye manèv ki pa kanpe sou anyen. Dayè se febli a ap afebli Leta a. Lè w fè yon bagay konsa, w afebli jistis la, w afebli Leta a. Pa gen moun k ap pran w oserye. Kounye a, ok, sou ki baz ou pral arete m la? M ale sou radyo m di fòk leta pran dispozisyon, fòk lapolis pran dispozisyon fè sesi fè sela. Sa vle di m plis ede leta a olye m ta antre nan konplo. Ou konprann? Yon nèg ki nan konplo, yon nèg ki nan konplo kont yon pouvwa, li ka fè tout bagay. Sa vle di olye ke m ta ka nan konplo wi, se ede m ede pouvwa a. Sa vle di gouvènman an, leta ayisyen, direksyon jeneral lapolis la, m plis ede direksyon jeneral lapolis la. Konprann? Pou m ta ale olye m ta lan konplo. Ba nou machin nan! Pase machin nan. Remèt nou machin nan. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sila. Ebyen medam matmwazèl e mesye, nan sitting sa ki te òganize devan kay premye minis Ariel Henry, raple w machin Esaü Cesar te kraze pandan ke divès ajan dcpj tap arete li, Genyen mèt Caleb Jean Baptiste men mèt Caleb menm talè ou avoka tout moun nan peyi dayiti m poko janm sezi konsa ki te pale nan mikwo laprès ki te vin patisipe nan sitting sa ki te fèt devan kay premye minis lan mwen envite w tande l pèp ayisyen. Nou konnen ke Mesye Esaïe César, jounalis vedèt emisyon Matin Débat, te sibi yon anlèvman, paske yon bagay di arestasyon. Paske pou pale de arestasyon fòk te gen enfraksyon. Motif yo te mete nan manda a, se konplo pou ta siyote enteryè de leta e menas kont premye minis ak tout lòt moun. Nou menm kòm òm de lwa tout moun konnen klè, o moman ke lapolis te anlve ou byen arete Jean Moïse nan, Mesye Esaïe César ki se anndan komisarya Dèlma 33, Anndan komisarya midi nou t klè pou nou byen konprann sa anndan komisarya a mesye Zahir César te klè li te di mesye li te sou machin ki se machin madam Kim li te di mesye kite machin nan la mèt machin nan vin pran paske machin nan pa pou mwen. Mesye polisye yo pri anndan dcpj. An deyò de la lwa, san prezans yon jij de pè, nou konprann ke machin nan se pwolonjman kabinè e domisil Mesye Esaïe César. Se pwolonjman domisil kèlkeswa mach, moun, yon moun ki gen machin ou. Yon moun pa ka antre ladan l san prezans yon jij de pè. Ebyen, antanke pwolonjman domisil machin nan Mesye Esaïe César, Li te di aske fòk gen fòk mesye sa yo kite machin nan. Paske machin nan pa gen anyen pou l te wè avèk manda damne ke yo te disène kont li. Polisye yo ki vyole lalwa, ki pa respekte anyen kòm prensip, sa yo fè, yo monte machin yo, yo pran machin yo san yon jij de pè. Yo pa menm mete mesye sa yo nan machin nan. Yo ta di l kondwi a machin pa l la. Konprann byen. Yo te gen dwa di l kondwi machin pa l la epi yo menm yo akonpanye l, yo nan machin nan. Yo pa fè sa. Yo fè l desann machin li an, yo fè l monte machin pa yo, epi yo menm y al a Esayi Seza. Se an retounan mesye Esayi Seza sot DCPJ pou l al nan pakè, li vin wè yon machin krabinen fè mal, jan nou wè l kraze sou rezo a. Lè l gade l bwe je l konsa pandan nan machin li se deja nan yon machin ki pa menm machin pa l la ke l te prete ebyen l wè se pa yon sak kraze. Kòm li menm antanke yon jounalis e ki konnen sa lalwa di egzakteman li pa fè tèt cho paske l konnen machin pa l la e pa li k la a. Paske machin pa l lan, pyès polisye pa t gen dwa monte l san pa t genyen yon jij de pè ki te otorize gade sa k anndan machin lan, etsetera. Antanke Esaïe César, ki se yon jounalis ke tout moun konnen, ki gen anpil moun renmen, ki gen moun rayi tou, paske lè w ap di sa k vre ann Ayiti, ou gen moun ki rayi w, chak jou mesye pa ta ka pran bagay met nan machin lan? Yo te ka met zam, yo te ka met dwòg, yo te ka met tout bagay. Ebyen mesye yo pran machin nan yo kraze. Nou menm nou estime leta ayisyen an, mesye Ariel Henry, li kite bagay sa rive twò lwen. Poukisa? Depi jou bagay la pase a mesye, pa t dwe gen tout bagay sa. Se rele mesye, kontakte mesye Zaï César, di a nou konprann ke gen yon enpè, Gen yon dezòd ki fèt, polis yo pa gen dwa moute machin nou. Ebyen, piske polis yo pa gen dwa moute machin nou, polis yo moute machin nou yo kraze l, èske ou gen tout yo, èske tout bagay ke ou te gen nan machin nan èske ou jwenn yo? Lè sa mesye Esaïe César li menm yo t ap gade anndan machin nan èske sa l te gen yo la. Si l gen bagay ki pèdi yo t ap di ok pa enkyete w, n ap remèt ou machin nan. Toujou devan kay premye minis Ariel Henry, se pa sèlman Esaü César ki te la ansanm avèk mèt Caleb Jean Baptiste. Madanm jounalis la te akonpanye l pou vin mande premye minis Ariel Henry fòk li remèt machin ke ajan yo te kraze a pèp ayisyen. Pou plis detay, annou tande l k ap eksplike kòman dosye a te pase. Petèt li te gen yon randevou enpòtan epi m di, a m pa ta renmen w ale sou moto a non jan w abiye an, ou mèt pran machin nan w al avè m. Epi efektivman vre li pran machin nan l al avè l, m di l lè m sot travay pa gen pwoblèm m ap antre lakay la paske travay la pa lwen lakay la, m ap jis pran moto m ap antre lakay la. Epi se pandan m sot travay m kouche sou kabann nan epi Bopè mwen an deyò rele m, li di, Yo arete Ezayi wi. M di, Non, m pa konn sa. Apre sa, gen yon lòt moun laba ki rele m, epi m pran yon moto, m kouri m al dcpj. Lè m rive dcpj, yo di m, Non, se pa la li ye non, se nan pakè. Mwen kouri ale pakè. Pandan m nan wout la, m gentan rele twa avoka, avoka Ezayi. Kounye a, se lè m rive nan pakè, m vin jwenn Ezayi ap reponn kesyon. Epi m di Ezayi, Kote machin nan? Li di m, Machin nan kraze. E kòman w aprann nouvèl arestasyon an? Bon, m sezi pouseke nou pa t atann avèk yon bagay konsa. Nou pa t atann avèk yon bagay konsa paske Ezayi yo te voye yon manda ba li m kwè depi 28 janvye. Tout bagay te regle. M pa t atann yon bagay konsa. E kòman machin nan fè kraze? Machin nan kraze, bon daprè sa Ezayi di m, m pa t la, polisye ki vin arete l la, yo pran l y al avè l. Epi li di polisye, li di youn nan polisye yo, kite machin nan, madanm nan ap vin pran l. Epi li pran kle a nan men Ezayi, li pran machin nan, li kondui l. Genlè l t ap. Swiv Ezayi avè l. Ok, li pa gen oken dwa pou l fè sa. Paske, lè w arete yon moun, avan w monte machin li, ou sipoze ta rele yon jij de pè pou vin fè konsta. Paske machin moun nan se tankou kay li l ye, ou konprann? Donk nou menm, mwen menm avèk Ezayi, nou te gen dwa akize polisye sa de vòl. Paske pa gen yon jij de pè ki te monte machin nan ki te fè konsta a. M te gen dwa di m te gen lajan nan machin nan, m te gen bijou, dayè se machin yon fanm li ye, li ka gen tout bagay ladan l, tout pyès enpòtan m te la, m te gen dwa akise polisye sa, e menm polisye sa tou te ka mare m avèk Esaü, li te gen dwa pran machin sa, li mete dwòg ladan l, li mete zam ladan l wi, paske pa t gon jij de pè ki te vin fè konsta a. Donk jounen jodi a mwen menm avèk Esaü se nou ki viktim nan bagay sa, m ap mande leta ayisyen remèt mwen machin mwen, paske m bezwen machin mwen, mwen gen yon timoun 5 an. Chak maten m pa ka pran moto avè l pou m ale byen lwen avè l pou m al mennen l lekòl. M p ap kapab nan sitiyasyon sa. Sa se abi li ye. M p ap kapab nan sitiyasyon sa. M ap mande Leta ayisyen pou remèt mwen machin mwen jan ke yo te jwenn machin mwen. Paske machin nan se yon machin m poko fin peye. M achte l Universal Motors, 23 janvye 2023. Machin nan menm premye sèvis m poko fè nan machin nan. M poko fin peye machin nan. Remèt machin mwen. M p ap kapab konsa. Remèt mwen machin mwen. Ou kwè li la machin nan sou kontwòl dcpj? Pa gen, depi lè machin nan dcpj pyès moun pa rele m. Menm pyès enpòtan, m te gen lisans mwen, m te gen batch travay mwen nan machin nan. M te gen papye egzamen m nan machin nan. Tout pyès enpòtan sa yo, se mwen menm k ap mache tout kote pou m wè ki bò yo lage machin nan pou m ka pran pyès enpòtan m ladan l. Jiskounye a dcpj poko janm di n anyen. Poko gen pyès moun ki rele nou sou dosye machin nan, se tann n ap tann. Yon mesaj avèk Leta Ayisyen? M ap di Leta Ayisyen, mwen menm m son. Ti malerèz kap fè efò, machin nan se redi m redi pou m achte l, se pa kado yo te fè m li. Machin nan pa machin bandi, li pa machin leta fè m kado. M ap mande leta ayisyen pou remèt mwen machin mwen. Paske mwen apye la, aktivite m paralize, m pa ka mennen pitit mwen lekòl, paske se sou moto pou m mennen l lekòl, mwen pa antre nan lojik mennen pitit mwen lekòl sou moto. M ap mande leta ayisyen remèt mwen machin nan. Machin nan pa machin Ezayi, e menm lè l te machin Ezayi nou ta. Sipoze remet esaü se sa machine nan remet mwen machine mwen se sa map mande. Mèsi anpil. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sila. Medam matmwazèl e mesye ebyen gade videyo sa ansanm avèm. Gade byen. Sa se youn nan moun ki sove nan baz gran grif yo te kidnape yo. Eske w ka wè travay bandi yo? Eske w wè sa yo fè? Atò mwen menm lè m gen bon bandi konsa, aprè sa l vin fè a pou m mare l mennen l bay lapolis? E sa poko janm anyen. Byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete. Gade ti videyo sa ansanm avè m. Sa a se nan Kanara. A, nan teritwa pèdi mini jistis la, frèzesè byenneme, men sa k ap pase. Men ti mesye l yo k ap teworize popilasyon an, k ap touye moun. Epi kou popilasyon mete bwa kale, minis jistis la pa renmen bwa kale, se peni epluche l renmen, pèp ayisyen l pa renmen lè bwa kale, li di nou se pou n mare yo mennen bay lapolis, donk pa voye prezime bandi yo jwenn bawon, men arete yo mennen yo bay lapolis epi yo ap jije yo tandiske gen plis pase 2 mwa tribinal pa fonksyone. Grefye yo an grèv frè ze sè byen eme ti konpran. Bon se nòmal pou l di nou pa pa ba yo bwa kale bwa kale a twò di paske y pap jwenn teritwa pèdi ankò pou y mete pitit gason l yo lè ke tout teritwa yo fin rekipere ay popilasyon gen pou l rekipere tout teritwa yo. Donk si pitit gason l yo pa la li menm li pap ka la tou Wap konprann. Mwen menm lèm di w pa bò risit Ayiti se la repiblik dè koken sèl vòlè kap rete ou dwe panse se blag. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal Medam matmwazèl e mesye se nèg Megann kap fè koze Nèg yo ap travay yo ap tire kout ou epi men kòman yo ap manje. Ah e sak rele kreyòl men gason kreyòl ann gad video sa ansanm. Elie remet mwen sa w konprann yow yow yow yon lestomak kap fèt granmoun remet mwen sa m tou di nou sa nou ka fè pi gwo kòb pase nou ou gen dwa ap travay pi chè pase nou ou konprann ou wè la e konsa nou fèl ou konprann nap voye wou anpil. Nèd kriz boulit mwen. Ouvè kò gason wap byen pase viv nèg andeyò viv nèg mòn wap byen pase nèg sa yo gon fòs pèp ayisyen epa nèg ki pral leve bout fè manje lajan moun epi ap hinhin non non non nèg sa yo gon spò yo fè natirèl kò yo di yo djanm mwen menm tou djanm nan djanm sou tout fòm yo natirèl frè se sè byeneme. Son en mesye yo natirel. Kenbe la ti mesye, kontinye blende bwè ti ji nou epi travay la tè donk mwen ankouraje nou paske pandan dènye moman yo la li fò e difisil pou jwenn de jenn gason ki diw yo ap travay paske tout jenn gason paske laplipa jenn gason vle Pou yo rive vit, se sa k fè w wè yo chwazi rantre nan gang, lè yo fin rantre nan gang yo ap touye moun, yo ap di popilasyon an konprann yo, tandiske bòs yo, yo pa janm chwazi fè dekabès, fon bwa kale sou li. Ti mesye kenbe la, kontinye wing ansanm avèk blennde nou, se trè trè enteresan. Anpil lanmou pou nou. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ap kite w nan bra papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun non pa mwen se Fouco n ap kwaze demen maten 6 zè pou journal tout ayisyen konekte mwa bizou bizou one love.